Nou pat ale nan premyè envitasyon an, se pa paske pastè Amel ap anfrend lalwa ou kwakseswa men nou pat ale de preferans paske nous avions reçu l'invitation de façon brève. Nou resevwa envitasyon le 3 vè preske midi pour demen 4 a 10 è. Men fò n pa bliye tou pastè Ramel avan tou est un citoyen. Li gen ajanda l, li gen aktivite l ke l te prepare, se sur ke difikilte te pèmèt ke l pa t ka vini an plis de brèvte envitasyon an, te vin gen ankò endisponiblite de ses avocats. E se yon dwa ke li genyen ke ki garanti par la Constitution Haïtienne dans son article 25 point 1 ki ki di ke on ne peut interroger On ne peut interroger personne en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Sa revient à dire que avoka l pat disponib malgre ke l te vle fè sakrifis pou l te anile tout aktivite l pou l te al nan envitasyon an, men avoka l pat disponib li pat ki pat pèmèt ke l kapab ale. E par konsekan nou menm nan konsèy avoka a nou te oblije mande. la jistis, commissaire du gouvernement, yon report de envitasyon sa e ki garanti ankò par la lwa ki ban nou dwa pou nou fè sa. E tou swit aprè, nou vin wè ke komisè lan emèt yon entèdiksyon de depar an vyolasyon de la lwa e ke nou menm n ap swiv li, pliske pastè lan pa t gen okin entansyon deplase ou vwayaje, nou jis pa pa reyaji sou li pou kounya, men youn nan bagay map alerte lopinyon piblik se ke deja le commissaire du gouvernement Maître Jacques Lafontant li kòmanse trè mal nan dosye a, li anfrent la lwa an metan une interdiction de départ contre le pasteur Amel Lafleur de façon illégale. Par conséquent, li voye yon yon korespondans bay le ministère des cultes, Nou te konprann strateji a, e ke Ministè dè Kilt efektivman pran yon desizyon, nou ta kapab di yon desizyon rapid, yon desizyon ke nou pa konprann ditou, paske Ministè dè Kilt te tèlman prese, nou pa ka menm imajine sa, paske l konvoke komite egzekitif legliz la, komite egzekitif legliz la ale menm jan Pastè Landy ou talè an, yo pa di yo anyen. Epi tou swit apre, malgre l di nou n ap gen yon lòt rankont de travay avèk li, e lè sa l ap pran desizyon. Nou ri, komite a rive la, apre kèlke zè, li voye sa ke l voye an. M ap di tou avèk opinyon piblik, paske deja, fòk nou, fòk nou mete sa nan tèt nou, lantik 13 di dekrè di 18 oktòb 1978 bay Ministè dè Kilt sèt, prerogativ pou li pran de sanksyon kont yon yon òm ou di mwens yon yon yon yon yon ministè relijye asèman yon minis relijye asèmante pou de kesyon administrativ. E m ap tou di direktè Osofran sa a li mèt retire sa nan tèt li, li pa kapab anpeche pastè Ramel Lafleur ki se kliyan an, li pa kapab anpeche l egzèse sèz aktivite ministeryèl. Sa se klè, paske lalwa pa ba l prewogativ sa. Pa konsekan, M. Jacques Lafontant voye yon lòt envitasyon, se pou, kòm ou di l, pou demen. Nòmalman nou menm, nou se dè esklav de lalwa. Pastè an ap fè tout sa k depann de li, e nou menm nan konsèy la n ap fè tout sa k depann de nou, pou n mennen pastè an bay komisè gouvèneman an kapab di nou klèman ki sa eske sa li repwoche pastè Amel la eske 3 eleman sa yo konstitiye. E depi pa gen youn, pa gen enfraksyon. Depi youn pa konstitiye, il n'y a pas d'infraction. Pa konsekan nou menm nou prale, pastè Amel prale kòm esklav de lalwa, pastè Amel pa ka anfrent lalwa, pastè Amel pa ka kouri pou lalwa, pastè Amel n'est pas un criminel. Pasteur Amel n'est pas n'est pas un délinquant, Pasteur Amel est un citoyen, Pasteur Amel est un homme de Dieu qui respecte la loi et par conséquent lap prezan devan Lafontan et Lafontan li menm a deside sa ke l vle a et si lap fè dwa Lafontan ap deside jan l vle, si l pap fè dwa tou lap deside jan l vle et si lap fè dwa nou nou deja nou menm nou disponib pou n kontinye fè dwa avè l et si l pap fè dwa se vagabondaj. Tout moun, sosyete a, kominote a ap wè Lafontan ap fè vagabondaj nan yon dosye ki osi senp ke l ta kapab ye. Pastè Amel pa yon moun k ap vyole dwa moun, Pastè Amel pa yon moun ki vyolan, Pastè Amel pa abize de konfyans ni tifi, ni fanm, ni madan marye. Donk sètènman yon moun ka choke de videyo a, men si w t ap viv fòmasyon an, ou ta al gade l debi jiska lafen, ou t ap wè lentansyon li pa t janm te fè mal a sosyete a. Donk ankò yon fwa, nou ekskize sosyete a si fòm nan deranje l, men si w al viv videyo a, w ap wè ke lentansyon se te pou n fòme de kouple, 2 moun ki marye men ki pa janm konn sak rele distraksyon antre yo, kòman pou yo viv romans, donk li menm antan ke yon fòmatè, yon konseye konjigal, li tap ede 2 pli d'un pou montre yo kòman pou yo viv ansanm. Si mwen menm m gon sèl madanm, Pastè Amel ankouraje m. Si m pa yon vòlè nan sosyete an, Pastè Amel ankouraje m. Si m peye edh, Pastè Amel ankouraje m. Se sa le travay de Pastè Amel. Pasteur Amel konsakre de fam pasteur. Pasteur Amel tyen aske mesye respekte madanm yo. Onore madanm yo. E si pasteur Amel ta konnen on gason ap maltrete madanm ou, ou ap pran sanksyon legliz la. Se yon erè de la pa de ekip medyatik lan. e ki pat metrize sa e sak fè ke pastè Amel li menm li eskizel paske foma li pa bon pou le piblik donk nou patap janm ofri piblik la yon tèl fomasyon piske fomasyon an kategorize donk piske erè tout moun ka fè erè donk ekip medyatik la fè erè li kite ke fomasyon an li distribye sou lèzond. Donk se sa notre erreur donk nou sòm konsyan donk men fòmasyon an an fon e nou pa gen pwoblèm avèk li se pat yon bagay ki tap fèt an kachèt e se pa yon bagay ke pastè a li menm li te entansyone swa poul e outraje moun swa poul e blese moun men se jis yon fòmasyon. ke koup yo te dwe jwi e ki sa k pase menm si te gen 3 milyon koup ann Ayiti ki t ap suiv fòmasyon an yo menm yo te la pa gen yon moun ki t ap gen okenn pwoblèm paske pa t gen okenn sèn ki te ki pa t bon ladan l moun k ap viv fòmasyon an men inikman ke e rezo sosyo yo pran de ti bout videyo yo yo yo yo monte de ti bout videyo epi yo bay yo fè trikaj ladan l kounye a la son an Li vin parèt chokan pou tout moun. Tout moun k ap tande l ap choke sètènman. Men si yon moun ta chita kòm koup marye nan fòmasyon l ap wè l pa gen anyen dendesan nan sa. Ministè dè Kilt se ministè de titèl e si lalwa otorize l fè sa, nou menm nou pa gen anyen kont ke n ka di. Sof ke, antan k imen, nou gen dwa de rekou. Donk, ministè dè Kilt li lib pou l pran desizyon ke l vle swivan jan l apresye yon dosye. men li tap preferab ke ministè dè kilt li te fè apèl ak pastè Amel pou nou chita poul konprann sa kap pase a poul ta fè apèl avèk komite legliz la oubyen sèten moun ki nan legliz la poul ta konprann sitiyasyon an byen malerezman sa pa fèt e ministè lan te ekri komite egzekitif legliz lan poul te chita avèk nou lè nou ale ministè a pa di nou anyen li pa poze nou ankenn kesyon men ministè a lib de son chwa li fè chwal li li pran yon sanksyon kont pastè Amel Nou menm kòm sèvitè Bondye, nou dwe obeyi e soumèt avèk leta, men nou gen dwa de rekou. Bouzay pastè Amel yo vle mange san yon grenn sèl konsa e tout moun o kouran ke pastè Amel il a des rivaux il ya menm dè dè dè dè dè dè masonlòy ki avè ki avè menase pastè Laflè ok kon kon kon kon va travaye kontre lwi on va lwi.